Bonjou, bonswa, sa pral depan de nan ki lè wap gade video sa a. M fè video sa a jodi a la pou m pale nou de Baky ansanm avèk Wendyy ki gen pwojè kap soti nan prèske menm semèn. Mwen pa bezwen pran tan m pou m esplike w sa a paske w gentan konnen ki sa ki ka pase. Ebyen mwen vle bay minit telefòn avèk fanatik Wendyy yo. Ou menm ki fanatik Wendyy, lage tit mizik Wendyy a avan ke Wendyy met tit la piblik. Moun ki arive devine tit la, lap gen minit sou telefòn li. Sa pa twò difisil pou fè, se jis al nan seksyon kòmantè a epi lage tit la. Sak vin nan lespri w la, lage l. Ou pa janm konnen ki kote chans ou ap soti. Tout moun ki gen chans devine ki tit mizik la, yap gen minit telefòn. Wap jis gen pou ekri m pou di m konsa ke ou te genyen epi wap voye screenshot mesaj ou a ban mwen epi map annik al verifye depiw te genyen vre epi map jis vide minit sou. Ebyen nou pap fè twòp pale anpil ann antre nan sijè videyo a. Sijè videyo nou pou jodi a la a se Wendyy ki chwazi lage yon mizik le 3 me a 3 zè. Nou konn kòman, nou konn prensip la deja, nou konn kòman chinwa yo ye, depi Wendyy lage yon bagay, Wendyy, yo mèt, yo pa bezwen ko tande kisa Wendyy pral lage a ebyen tout chinwa yo gentan kanpe pou yo defann Wendyy. Ebyen Wendyy lage mizik li a se apre ke Baky te fin lage tit albòm ni yo. Ke l fè konnen l ap soti 7 avèk 8 me. Ebyen gen anpil moun ki panse se paske Baky pral lage a ki fè Wendyy kouri lage avan. E m ap di nou ke n ap wè ke tout sa Wendyy lage yo se bagay ki te gentan prepare. Depi 2 mwa ke video Wendyy t ap choute, nou te wè nou te wè sèn yo sou entènèt la kòman video Wendyy t ap choute. Sèke Wendyy te gentan prepare deja, se jis li t ap tann yon okazyon pou li lage. E, ti kritik nou ka fè sou albòm Baky anonse yo, se paske chak albòm yo fèt avèk 6 mizik. Baky te ka ni jis fè yon sèl albòm epi li mete 2 kategori ladan l paske yon albòm avèk 6 mizik, sa plis sanble yon mixtape paske l pa sanble avèk yon albòm. W ap wè jan Fantom konn abitye fè albòm yo, jan anpil lòt atis konn abitye fè albòm, yon albòm avèk minimòm trak konsa, li bay aparans yon mixtape. Ou menm k ap gad videyo sa a, kite kite avi pa w nan kòmantè a pou di sa w panse de albòm Baky pral lage yo. Deja nou konnen Baky, Baky se yon atis ki fò, nou p ap inyore sa, Baky se yon atis ki gen bèl kout plim, m gentan konnen lap lage kèk trak ki rèd sou li. Men sak vin pase, nou konnen ke chinwa yo pa bay chans, yon ka konsa prezante, nou konnen ke Baky pap chape. Malgre Baky gen anpil fanatik tou, nou pap inyore sa, men nou konnen ke chinwa yo toujou plis nan tout bagay. Mèsi avèk ou menm ki te gad video a, pa bliye kòmante kite tit mizik la pou w ka gen chans gen yon minit telefòn. Babay, randevou a se pou yon lòt video.